Medam e mesye gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e nap swete w byenveni ou sou TV lakay Haïti pwen kòm e son plezi pou nou pote video de fòrmasyon sa pou ou men avan tou nap di yon gran mèsi ak tout moun tout zanmi tout konpatriyòt e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa ki pa janm lage nou N ap di w nou kontan avèk ou e pou nou pote videyo sa a pou ou. Gwo nouvèl, operasyon Bwa Kale a, operasyon deniche, dechouke bandi, derasine gang nan peyi sa a, ebyen fòk nou di w operasyon sa a p ap kanpe e selon jan mobilizasyon yo ap fèt nan moman menm n ap pale la a, Fòk nou diw izo misye gen gwo pwoblèm ti lapli nèg yo panike lanmò san jou vitelòm tout nèg la dòk ap gade kòman yo kapab ben aranje yo paske popilasyon an lanse mouvman sa e lap rive sou tout nèg e nan moman nap pale la medam e mesye fòk nou do gen 2 fanm ki nan baz izo ben 2 fanm sa yo popilasyon an mete bwa kale sou yo e gen yon lòt fanm tou ki nan baz kite nan baz ti makak yon ti machann manje kite konn ap fè antèn E pou ti makak, enben aprè ti makak fin tonbe fòk nou diw lapolis pase wè manzè, enben nan moman nap pale la medam ti mesye fòk nou diw gen anpil anpil anpil bandi, gen anpil bandi fanm ni bandi gason kap pran bwa kale a la a, paske anpil fanm ap fè antèn pou bandi e se yo kap enben e pwograme baz bandi fanm e vin fè krèy nan vilaj de Dye fòk nou di w enben gen 2 fanm la ki nan baz izo ki anba kòd byen rèd medam e mesye nou pral envite w gen detay tou e konsènan operasyon kap mennen enben pou lapolis wè kòman yo kapab demantle chèf gang izo Anndan vilaj enben genyen plizyè dwonn ki lapolis demoli pou izo e genyen tou plizyè sòlda ki yo menm deja tonbe men pèp la la ap mache pran yo grenn pa grenn paske operasyon sa li menm li pap kanpe operasyon sa son operasyon lèl gen poul kanpe a fòk peyi sa pa gen bandi ankò e se youn nan rezon ki fè gen anpil moun ki di men popilasyon an pa dwe fè bak popilasyon an pa dwe bese lè bra se kontinye bouske kontinye chèche bandi kontinye Enben, wè kòman nou kapab jwenn bandi a mèt li anba tè l mèt li kache kote l kache a antre pran l pouse l Bwa Kale a paske fòk peyi a li menm li delivre fòk Ayiti sòti nan sa l ye a nou gen lontan n pa ka viv alèz nan peyi sa akoz de bandi akoz de nèg ak zam k ap fè e defè k ap triyonfe k ap touye k ap antere k ap koupe k ap rache nèg yo fè sa yo vle paske enben yo souvan di leta fèb men èske vrèman leta fèb èske leta ka fèb devan bandi Nou pa kwè sa a mwen ke nèg yo pa ta gen anben volonte pou fini avèk ensekirite a men nan moman an la a popilasyon an ki lanse yo nan bwa kale a la a yo pa bezwen konnen polisye te avè yo ou pa kote yo jwenn bandi a on fwa yo tou fèl anben nou pral envite w gen detay nan videyo sa a e ou sou tvlakayhaiti.com Pa neglije abòne avèk nou, pataje videyo a, kite yon kòmantè sitou, yon fason pou w ka rete konekte ak nou kèlkeswa lè nou poste yon videyo, w ap premye moun ki resevwa notifikasyon avan e w ap enfòme avan, konsa tou enben si w fè de twa moun vin abòne avèk nou yo menm tou y ap enfòme n ap tounen. Swa an menm tan, sa depann de lè, ki kote w ap gade, w ape swiv bilten de fòmasyon sila. Ankò yn fwa, nou kontan antre lakay ou nan sousi pou n kontinye enfòme de aktyalite a nan peyi Dayiti. Nou kapab di Dimi, ebyen pa rapò avèk aktyalite a nou kapab di nou wè la lapolis ak popilasyon an ki ap mennen operasyon jan ke nou tout deja konnen l, ebyen nan moman n ap pale la nou wè la resaman Izo li menm li arive pèdi plis sòlda depi kòmansman mouvman Bwa Kale a la, ebyen nan moman n ap pale la pa rapò avèk pèkizisyon lapolis rive fè. Lapolis melanje avèk lamarin ayisyèn ki arive kraze anpil materyèl polis yo, gen dwòn ki kraze, gen jisteman kamera ki te enstale tout lantre vilaj yo, eben eben kamera sa yo deja kraze lapolis arive pran kontwòl e pou moman n ap pale la medam mesye se pli ke jamè lapolis ap kontwole tout anndan vant izo nan vilaj de Dye, tout ti vire, tout ti vire ti mesye yo fè lapolis gen kontwòl sa. Paske pouw nan pale la gen dwòn la polis nan se dwòn li anlè e se yon son kesyon de tan pou ke la politik yo kapab rekipere vilaj de Dye donk viktwa li pi pwòch ke l pi lwen e sans ou bliye ebyen moun akayè moun kabarè ki bay moun sous matla jistis anben jodi a la kote ke kabarè. Akayè anvayi anpil solda izo tonbe e mezanmi nou wè moun akayè pat twò vle e yo pran imaj video pa son fason pa mezi de strateji ebyen yo pat vle akò moun pran video ebyen anpil solda medam mesye sa se solda izo menm la solda ti lapli ebyen nou konnen ki te debake sou sant la ki tal fè masak e masak sa nou konnen te gen anviwon yon santèn de moun ta rive mouri e. E semen dènyè ebyen jodia la ebyen moun sos matla jwenn jistis paske anpil nan bandi yo tonbe moman nap pale la yon zòn tankou moulen dayiti zòn minotri lapolis deja pran kontwòl e lanmè a ka kwa kadriye medam mesye pa e la e jisteman lame dayiti e genyen la marin ayisyèn ki arive pran kontwòl e pou moman nap pale la tout zòn kabarè tout komin kabarè ebyen lanmè a li okipe vwala ebyen e kanmenm. pèp la lapolis arive pote viktwa e sou mesye bandi yo di. Wi efektivman e medam mesye pandan se tan nou menm nap avanse m konnen ke nou te gentan wè ekstrè sa pa rapò nou diw ke e lapolis e via dron ni e nou wè ki ap ki gen kontwòl e vilaj men odela de sa medam mesye e lane m byen m panse fò nou plis bay plis presizyon nou di gen plizyè dron ki kraze lapolis kraze plizyè dron pou ekip izo a. E m panse fò nou bay plis detay. Men avan sa, jan n ap swiv sou ekran la medam mesye, nou kapab wè Paul Kagame ki di ke konba sa n ap fè la antwot, ebyen nou pa ka fè bak, nou oblije ale jiskobou. Si w pa ale jiskobou, ebyen ou riske de tou pèd. Ebyen lè yo poze l kesyon kiyès ki enspire w, kote w jwenn enspirasyon sa, ebyen Paul Kagame di se men nou menm ayisyen pou pa di anperè Jean Jacques Dessalines. Donk menm kesyon operasyon tout batay. E tout batay a mwatye è sijè a lechèk. Sa vle di ke ou pa ka kòmanse batay la pou rekile. Ou pa ka kòmanse batay la pou fè bak. Donk, jan nou di l, polis yo m konnen y ap tande nou la misye, popilasyon an ap tande nou, kontinye jiskobou, piske se nou menm ki se papa libète, manman libète, nou kòmanse l fòk nou fini l. Lè a rive pou Ayiti libere, medam mesye. Lè a rive pou pèp ayisyen libere. Se pa se pa lot tèm. Jou a rive fok nou libere anba gang sa yo anba volè sa yo ki pran tout fom tout fom epi lè nap di les ennemis d'haiti yo pa gen koulè se agreman yo ye donk Lanul ann ale sou sa sou kesyon drone nou di ke lapolis kraze e plizyè kote yat nou konnen ke egalman lapolis kraze pou kesyon mesye vilaj de Dieu yo e frè pam. Ebyen Dominico ap di lapolis pa pèkizisyon, lapolis pa anvayisman ke yo arive fè e non sèlman nan zòn a pwokimirite Vilaj de Dye yo, ebyen egalman lapolis, lamarin ayisyèn dekonsè ak lapolis lame Dayiti ki dezòmè rive pran kontwòl lanmè a e deja yo arive kraze anpil materyèl pou izo, tout ti yat, chalouk izo te konn, mesye izo te konn jisteman te konn itilize pou pran lanmè a. Pou te deplase avèk fasilite pou ale zòn Minotri, pou ale Sous Mat la, pou ale onivo Minotri, dizon mye, ebyen, moman n ap pale la a, materyèl sa yo deja kraze, mete dife ladan yo, vwala, e pou moman n ap pale la a, Dimi, rès de twa ti grenn sòlda e izo ki nan mawon, dan lè otè de Kanaran, dan lè otè de Titanyen, dan lè otè de zòn Sous Mat la. Sòlda sa yo, ebyen ou ta tou goumen pou yo, mwayen pou yo ta pase sou lanmè, pou yo ta retounen nan baz izo 5 o nivo vilaj Eje, li enposib, men tou sa vle di izo pa ka voye, pa gen mwayen de kominikasyon ant rès kèk grenn sòlda ki rete sous matla, pa gen mwayen de kominikasyon ant vilaj Eje ak sous matla, ebyen kounya la parapò avèk pèk izo sa ki arive fèt. Viktwa sa a, pli ke jamè, enben, l ap rive jisteman arive ak a ateri zòn Minotri, enben, sa pèmèt aske grenn rès grenn sòlda, enben, moun Akayè Kabarè poko touye yo, enben, l posib la, pandan jodi dimanch lan la, kontinite Bwa Kale, enben, moun Akayè. Yo yo sèmante se pandan 17 mwa pa gon sòlda yap kite men moun akayè pa jwe moun akayè pa jwe menm si w wè ebyen nèg yo te anvayi kabarè yo te anvayi sous mata anpil moun te mouri men se chè sèten jodi e kote ke nou wè anpil anpil anpil moun a zam ki debake soti akayè ebyen kote gen dè sitwayen ki gen zam legal yo. Yo anvayi yo di yo vin defann zòn zòn e yo vin defann popilasyon e kabarè a e pou e kòm rezilta anpil sòlda tonbe sòlda ki te vin jisteman touye moun e sous matla yo pou mwen ap pale la men sòlda sa yo anpil ladan yo deja pase anba mouvan bwa kale a men yn fwa ankò yn fwa medam mesye map raple nou moun akayè pa vle pou video moun yo fèt e pa mezi de pridans pou vizaj yo tou pa parèt donk se sa kap fèt la donk o nivo komin e kabarè e nou pwomèt ou dan lè pwochen jou posiblite pou deral fò viv fò gade imaj zòn sa paske son zòn son zòn kotyè ki gen anpil bèl lanmè anpil e plèn ki gen bannann ladan yo e son zòn ki trè rich M pral pwodui agrikòl, men m panse ke se yon viktwa kanmenm ki arive akeri pa rapò avèk prezans mesye bandi yo ki te okipe zòn nan pandan plizyè, plizyè mwa, m pa di plisina, plis ke yon ane. E nou konnen zòn Minotri, enben machin pa t kapab sot la, e finalman mesye te oblije pran, pran kontwòl zòn nan. Enben, plis ke jamè, nou konnen, lè n pale de zòn Minotri, se zòn tou pre prizon fanm nan, kote prizon medam yo te ye, souvan mesye te konn fè atak sou prizon an. Men tout zòn sa yo dezòmè lapolis pran kontwòl yo, lapolis pran kontwòl Sous Matla, anpil cha blinde, plizyè cha blinde debake, y ap mete plezi, men se yon kesyon de tan pou ke nou tande Vilaj de Dye ankò yon fwa, n ap konjige l opase, se yon kesyon de tan pou ke, pou ke dans les jours à venir pou n ta gen posiblite pou n debake nan Vilaj pou n al fè w wè kote mesye yo te konn ye, kote yo konn ap itilize, pou n al fè w wè, gade, ebyen. Kay izo te gen kay izo te gen anndan se yon kesyon de tan pou nap pale pou nap pale de defen izo ebyen mwen panse ke se sa se sa se sa laktyalite an ski konsèn mouvman bwa kale a ki deklannche depi anviwon yon semèn nap raple w la nou pral pou setyèm jou nou pou setyèm jou la setyèm jou konsekitif men asansyon mouvman an pa si poze kanpe si mouvman an si poze kontinye se yon bagay ki pa dwe fèt a mwatye kèlke swa erè pèp la ta fè lavni. Wi Jimmy. Wi pandan nap pale la medam mesye nou aprann ke evidaman gen anpil katouch kap tire nan zòn site nèf evidaman nap mande popilasyon an pridan lè nap di w batay la poko prè pou l fini la ok se si e sèten men lesansyèl jan nou di l lapolis ap fè posib li popilasyon ap fè posib li men pou kounya la nou tande nan zòn site nèf Lè nou pale de zòn site nèf e lanul ki bò ki zòn site nèf lan e pou moun kap tande nou la ki nan dyaspora ki pa ki pa konnen e nou di w gen anpil katouch kap tire la ki vin jwenn nou la sa se premyè bagay epi dezyèm bagay e nou di w ke wi gen gen yat e ki kraze mesye yo bri e lapolis kra e met dife Men pa bliye se pa senpleman sa, se pa yon sèl la yo te genyen. Ebyen gen lòt mesaj ki ap vin jwenn nou, gen anpil moun k ap voye mesaj, n ap di yo mèsi anpil. Epi nou aprann egalman pou nou menm fè atansyon medam mesye, sanbletil ke mesye sa yo apèn rive nan zòn Kaso, gen anpil bandi ki al kache nan zòn Kaso an. Eske w gen, ki kote sa ye apeprè pou moun konprann mye? Alò nou sot pale, Jimmy nou sot pale de zòn site nèf, site nèf nan pale, nan pale pou sila yo ki pa konnen, enben e polisye Leogane. Gen anpil nan bandi yo ki al kache Leogane. Wi Leogane gen de lè nèg yo aji nan ton leje, yo aji nan site pite nan ton leje, donk ou konnen nèg mesye sa yo se lè manm delansyèn opozisyon. E souvan anpil nan bandi yo alèz avè yo wap wè wap gade byen dimi pandan moman bwa kale sa ou pap tande mesye sa yo pale ou pap tande neel cassy pale ou pap tande danto leger pale ni ou pap tande tou de moun ki ou pap tande don kato pote solidarite yo ak moun avèk pèp la ki nan lari si se sèten mesye sa yo menm yo nou sonje dimi. Nou sonje, dènyèman, ansyen depite e ansyen komisè gouvènman Pòtoprens, Apaid Bertholégé, te gen yon gwoup bandi, yon gwoup jèn gason a manchèt, kote yo t ap fè egzibisyon manchèt sou epòk ba referandòm nan. Ebyen, nou ap e sa k fè w wè Leyogàn, depi dènye moman yo la, Leyogàn te vin asyeje pa de bandi. Ebyen, sou ke w wè bandi yo al kache Leyogàn. Si se sèten, y a jwenn moun ki solidè avèk yo, moun ki sanble avèk yo, moun ki menm jan avèk yo, e pa etone ou wè bandi yo ale Leyogàn. Donk, depi se kote te gon manm pwisan, manm nan yon ansyen opozisyon ki te pwisan, w a wè bandi yo menm, yo yon ti jan alèz avèk yo. Donk, se sa. Men, mezanmi, nou sot pale de. Wi, e nou konnen tou, nou sot pale de Vijilans. Pa bliye, lè w pale de Leyogàn, lè w pale de Leyogàn. Pi devan ou jwenn, gen posib lè ou pase pa kafou Difò, kafou Difò, ou gen posiblite pou ale Jakmèl. Donk sa vle di mesye yo la, mesye yo la k ap eseye sove pou eseye al mare an pwovens. Men ankò yon fwa n ap mande a tout moun ki yo menm ap tande nou la, ki twouve w nan zòn sa yo, oubyen ou menm ki nan dyaspora a, ou gen fanmi w ki nan zòn sa yo, rele yo, mande yo pou yo gade lavijilans paske bandi k ap kite Pòtoprens pou mouvan Bwa Kale a, Y ap eseye al pwovens pou pwal zafè fanmi, pou pwal zafè matant, tonton, pou pwal zafè tantin, pou yo kapab sove e chape e poul yo. Donk, lavijilans, la vigilance doit être quand même de mise pa rapò avèk sila yo ki ap viv an pwovens e wout, tout wout ki mennen an pwovens yo tou, ke popilasyon an menm yo, yo pran kontwòl yo, lapolis pran kontwòl yo. machin kap pase e eseye fouye machin yo gade kiyès ki ladan yo, kesyone moun yo e pa rapò avèk pou ke nou pa fè yon batay a mwatye paske se sa ki sipoze ye mesye yo la ki wè pòtoprens pran dife pòtoprens pran dife popilasyon pòtoprens lan pran dife e kòmanse mete dife sou bandi ebyen yo ap eseye fui al nenpòt kote ke yo ta kapab arive fui e se pa sèlman leogane vini. Se pa sèlman Leyogàn, se pa sèlman moun k ap sanse al Jakmèl, men genyen tou di mi nou aprann tou de bòn, yon enfòmasyon de bòn sous, genyen nan mesye Vitelòm yo tou di mi k ap eseye aranje yo pou yo ta jete yo an Repiblik Dominikèn. Donk, kanmenm, m swete ke polis kont kapab fè eseye trè vijilan machin k ap eseye antre an Repiblik Dominikèn pou ke yo fouye yo paske gen anpil nou aprann, gen anpil nan ti mesye Vitelòm yo pandan. Week-end lan la a k ap eseye jwenn chape poul yo pa rapò avèk mouvman Bwa Kale a. Wala, efektivman, donk nou lanse mesaj la, se trè enpòtan e n ap salye kèk zanmi, nou pa bezwen idantifye yo, jan nou di, yo konnen, y ap swiv nou la. Jan nou, pou kounya la, ou menm ki ta swadizan moun Jakmèl, moun Jakmèl, nou lanse SOS lan, veye, veye, veye pou nou, e paske mesye, sitou mesye Matisan sa yo. Ebyen sanbletil ke yap pran direksyon Jakmèl jan Lanyòl sot dil lan epi egalman ou menm ki se moun Leyogàn veye pou nou epi dayè se tout kote pou nou veye medam mesye paske nou konnen mesye sa yo ebyen pou kounya la yap kouri men pandan nap pale de sa Lanyòl pa bliye nou di ke jisteman se operasyon veye veye veye nou wè ke gen 2 bandi pou ta pou pa di 2 fanm Nan baz izo a ki tonbe la e popilasyon an ba yo ba yo bwa kale an nou pral fè moun yo tande kèk ti vòys men se de se se moun sa yo nap gade la e lanol kisa li egzakteman? Bon nou wè di men e a mouvan bwa kale a e nou wè pandan e prèske yon semèn la ki tap. efektye sou bandi yo ki te sèlman vize la jenès maskulin men kounye a la nou wè mesye yo, nou wè medam yo tou ki yo menm aktivman nan mouvman sa a ebyen nou wè mesye yo gen madanm yo, yo gen anpil laj yo gen anpil madanm ki nan mouvman an gen la yo jwe wòl antèn, jwe wòl toutè jwe tout wòl, ebyen fwa sa a popilasyon an pase pran madan bandi yo tou. Popilasyon komanse manyen madan bandi yo, eben se fason se fason ke nou tap swiv sa k al de fèt la e di men m panse ke nou gen vòs ou e pou ke nou ta fè moun yo tande ki relatif avèk e aktyalite donk m panse ke se sè sèten madan mesye yo yo pa sipoze kite yo kite yo bon gen moun ki di medam yo èske yo ka bay ou donk pa gen son afè de zewo tolerans pa gen anwetan. pa ri fè pa depi moun nan li gen rapò avèk bandi se de moun ki ap fè san koule ebyen se mouvman bwa kale ki sipoze ebyen aplike sou li ebyen pwogram bwa kale pwogram sa ki se pwogram pèp ayisyen e paralèlman a pwogram Biden nan ki se Humanitarian Paws. E nap pase vans lan pou alinstan menm medam mesye nou pati. Mezanmi yo gen kontwòl fi sa ki ta pral pote bal ale sa kouwèt nan men fi a e bal li ta pral pote ale e bal bwa kale demwazèl sa w wè tou lè 2 tou lè 2 medam sa yo tou lè 2 wè kot flèch la pase a tou lè 2. Demwazel sa w wè. Vwala, vwala, jan nap tande l la medam mesye, jan nap tande l la se kanmenm trè serye. E wi, e pandan se tan an nou avanse, pandan nap di bravo a lapolis, e men pou kounya la, e pa bliye ke men mesye gang sa yo tou, yo menm tou, yo double. efò bò kote pa yo, sètadi ke nou menm popilasyon an swayan ankò pli vijilan, epi nou menm lapolis swayan ankò de fwa plis vijilan, epi an menm tan tou la nou n ap di popilasyon an pridan, paske nou wè ke, men sa gen seri de medya, m pa konprann mesye sa yo menm, gen yon ekip fo odyo ke Izo te fè depi avan, y ap repase la pou fè moun pè, ann denonse sa frè m. Bon, li menm toujou di nou, gon seri de, bon, èske se fòt, èske se yo fèl pa ekspre, nou pa konnen, men li nou wè gon seri de ansyen odyo, e depi lòske izo, izo potko menm bloke matisan, ebyen. Kote w ka nan rans sa nèg ap pran presyon nan men vagabon? Non! Tout nèg yo se yon pakèt lach yo ye. Pifò nèg ou wè kap fè pòz chimè yo son pakèt lach yo ye. Bon dayè sa se paske yo lach menm sak fè yal chèche pwoteje tèt yo ak zam. Aprè sa de ponyèt ou la fè taktik defansif. Fann nèg la a taktik defansif. Konprann? E lach sèlman wi ki renmen kenbe zam. Aprè sa yon nèg ap pale gason a gason. Fann figi nèg la a bon kalòt a bon frap. San konprann? E la pou wè si w bon a si w pa bon. Bann lach. Bon, an nou tounen nan gran koze. Medam, mesye, John Colem Morvan pa janm preche vyolans. Pafwa se vyolans ki bay jistis nan tout peyi. Nan tout peyi. John Colem Morvan pa preche vyolans. Se pou sa Pa gon peyi k lib la pa gen san k koule Pa gon peyi ki lib la pa gen masak ki fèt Tout nèg konn sa klè Ou mèt wè nèg la ap bwose l ap fè k gade l Se poutèt sa m byen kontan m wè tout òganizasyon dwa moun mete yon kote la a paske nou son mouvman k ap fèt inisye pa pèp ayisyen. E lap kontinye medam mesye. E se li dwe kontinye. Bat! Pou vagabon pa demoralize nou pou akapare mouvman nan men nou. Toujou. E toujou konsa yo fèl yo gen strateji. Sa kap fèt la medam mesye. Gang ap mouri a. Gon pakèt nèg ki pa santi yo byen. Paske ekonomi kriminèl la se apati de gang yo. Se apati de mas mikwòb bandi sal yo. Fatra yo. Se apati de yo menm ke ekonomi kriminèl la flerisant. E ekonomi kriminèl la k flerisant lan, medam, mesye, se pa pou de bon moun li ye, se pou de zafèyis, se pou de mafya, se pou de gang a kostim. Se la yo fè pil lajan yo. Yo miltimilyonè. Epi se pou sipòtè gang yo tou ki aletranje. Nou menm nou pa konn kòman pou nou kontrekare stil de bagay sa yo. Gen de nèg ki toujou ap di w Morvan, pale a pa itil anyen, pale a pa itil anyen. Pawòl se bagay ki fò. Pawòl se bagay ki motive moun. Pawòl, lè w ka pale, sa ka sove yon nasyon. Enben, si pawòl pa enpòtan, pitit ou ak bèbè lakay ou a, kite yon bagay tonbe la, di l al rele lapolis. Ok? Si pawòl pa enpòtan, jan w fè konprann li an, paske Ayisyen toujou panse tout bagay ka fèt on jou, non. Lè m kòmanse BBJ entènasyonal, mwen di w ke peyi a kraze pou katreven tan, ret tann pou pi piti n ap vòlè kenpòt senkant an ladan. Nan katreven tan Roro Nelson, Michel Martelly, Laurent Lamothe kraze peyi a, Wilson Laleau yo, Stéphanie yo, yo kraze peyi a pou katreven tan. Nap batay nap batay nap rale 50 ans li met 50 ans nap pran ladan e nou komanse pran em diw ke John Colem Morvan gen dwa pa wè premyè pyè la men pitit mwen gen dwa wèl lòt pitit mwen gen dwa viv li esam te di nou e nap fèl e nap refèl ankò sonje m te di nou sa. e m te di nou pa gen mwayen pou gang yo pa tonbe e John Colem Morvan di nou pa gen eleksyon k ap fèt avèk gang sa yo k la a e m te site non yo pou nou. Nou mèt kwè nan sa m di nou an. Kwè! E m te di l nan Ayiti kont ou ni. Nou gen dwa panse m ap fè blag. Nou gen dwa panse m ap fè blag. Ret tann! Si nou kwè ke eleksyon ap fèt a Izo, eleksyon ap fèt a Ti Lapli, eleksyon ap fèt a Lanmò Sanjou, Si nou kwè ke eleksyon ap fèt a krisla, eleksyon ap fèt a babekyou, pran, pran, pran e plim nou, jan m te di nou, nou nan nan Ayiti Kòtoni anviwon 3 mwa de sla, ekri l met on kote. Ekri l met on kote. Eleksyon p ap fèt a bandi sa yo. Se mwen k di n, e nou mèt ekri l met on kote. Nou vini. Humm medam mesye m pa nèg ki pè pran risk m toujou di yon nèg sa lè map batay m batay a cheve m a dan m a zye m a zòtèy mwen a tout bagay kit ou pote plent kit ou pa pote plent a fèk gade w kit ou di John Colem Morvan bagay a ap tounen nan dèyè l ya pral di sa e yo k pral di se sa fèk gade yo. Nou nan yon peyi kraze, fò nou met tout sa asyonal nou deyò pou nou rekonstwi peyi a. Lè m di rekonstwi, e pa vin mete l nan standa Santo Domingo, non. Rekonstwi peyi a vle di debarase nou de ensekirite sa a. Depi ou debarase w de ensekirite sa a, dyaspora k sot bò lakay ou a l ap vin met yon ti biznis bò lakay ou a. L ap pran, w ap travay, w ap fè detwa goud. Depi pa gen ensekirite, nou ka kontwole konbyen nèg ki t ap voye machin Ayiti la. Dat konsa la, gen nèg ki t ap gen gwo oto di l yo sou Dèlma. Gen dyaspora Kafou ki t ap gen gwo oto di l yo Kafou la. Nèg ap vann bèl machin, nèg ap voye machin, ekonomi ap bras, ap brase. Sa t ap rale l t ap bras, bras, bras nan ekonomi ayisyèn nan. Nou t ap wè ke John Colem Morvan ta pral ouvè ti biznis li nan Dèlma 19. Kèlkeswa sa l ye a, m t ap lwe ti lokal epi m fè bèl ti biznis mwen pou moun yo. O o, m ap fè lajan m, moun yo ap fè lajan yo tou an menm tan. E sa l ye wi. E sa l ye, men ekonomi an p ap brase paske gang yo mete ensekirite, yo enpoze, yo enpoze nou, yo vann. E pa menm vann yo vann nou ensekirite a, yo yo enpoze nou yon ensekirite epi yo jwenn alye. E pou ensekirite sa a pou yo te enpoze nou l, fòk yo te gen alye. Se poutèt sa John Colem Morvan menm vini avèk Tim Dènye Jou ki pou debarase ni gang ni alye. Mwen menm m konn sa m ap di mwen menm. M konn sa m ap di lè m ap pale de Tim Dènye Jou. Nou menm nou gen dwa pran Tim Dènye Jou kòm bagay k ap fè moun mal oubyen non. Men, poze tèt ou kesyon, Ti Makak vin nan yon zòn, li met tout nèg klas mwayèn deyò, li sal, li tiye yon pakèt polisye ki pran fòmasyon ak kòb peyi a, kòb taks peyi a, nou bay polisye yo fòmasyon anndan akademi. Lè yon nèg tiye yon polisye, se kòb mwen l pran l touye, se kòb mwen l vòlè nan men li touye polisye a. Mesye, pa gen yon grenn nèg ki touye yon polisye pou m kwaze avè w fas a fas. Bon, yè swa m ap dòmi, m wè, m wè kòmsi gen yon nèg k ap tire m, m wè m pran yon 9 milimèt m al pase pa dèyè polis yo. M fann tèt li pa dèyè pandan pou l m di gad jan polisye yo pa gen estrateji epi m wè m di kontinye tire avè l kontinye tire avè l m wè m pran machin mwen m al pase pa dèyè epi m vire dèyè tèt li epi m wè m fann e mwen k fann li dèyè tèt yèswa nan dòmi tèlman m motive nan ti m dènye jou tèlman m motive nan bwa kale menm nan rèv m wè m fann tèt li menm m wè sa fas lakay mwen an la m wè lapolis ap frape avèk yon nèg m wè m pran machin mwen la m vire m al pran l nan koub la epi m vin sot dèyè tèt li epi m tèktèk. Dèyè tèt li mwen mwen pranl tèlman m motive nan bwa kale zan man lè w vin a team dènye jou medam mesye ou anpil ou anpil ti detraktè dayè pa gen moun kritike team dènye jou ke ti detraktè ti vòlò taks nan etazini ti visye k egri de John Colem Morvan ou pa wè ti jalou ki te nan ki te nan team mwen aprè sa m blaze yo kòm ti visye kòm sitirè vòlè. epi m mete yo yon kote avèk lòt menm ki bezwen pran aura ki toujou nan John Carlem Morvan tout lasent jounen nan tèt yo men nèg yo menm pa konnen mwen m pa gen moun ki m pa gen moun ki fè m popilè mwen menm mwen m pa gen moun ki t ap vann mwen nilpa m pa t gon m pa t gon mentò kòmsi yon nèg ki t ap vann John Carlem Morvan tèlman John Carlem Morvan bon an nou vann ni pou nou fè l popilè non ap site non m pou fè m popilè non John Carlem Morvan ne konsa. Pa gon moun, bon si yon moun te fè l, vin, vini, vin di pèp la. M pa bezwen moun di x de John Carnem Morvan non. Dayè nou wè m pran telefòn mwen, m kòmanse denonse vwayou, sanzave, epi, epi pèp la, pèp la mache avè m. E konsa l ye wi. M pa bezwen nan bagay moun, tèl bagay non. Men mesye m di nou sa, si m dènye jou m, John Carnem Morvan kreye l, l ap, l ap avè l. Lap mouri avèl John Colem Morvan pa bezwen konsèy nan team dènye jou paske peyi a rive nan dènye joul fòk team dènye jou mete lavi mete mete mete mete lavi nan nan nan nan peyi a si nou kit yo vlel kit yo pa vlel ee se poum di nou medam mesye ayisyen pran plezi yo nèg la se gang yap kolabore avèl ayisyen pran plezi yo nou konn nèg la se gang. nap bal nap bal fanm nou konn nèg la se gang nou chita la nap pran plezi nap sòt avèl nou konn nèg la se gang nou chita la nou pran plezi yo wi sou baz se gang epi nou chita la nap kolabore avèl na na nap sitirel epi nap bal tout sal bezwen nan laboul lè yo pale de laboul tomasen pafwa se son son son sant. Se yon 5 santimèt ki separe yon ti kafou X oubyen yon ti kafou Y, sa Laboul, sa Tomasen, e poutan se yon sèl lari. Oubyen ou ka di nan Tomasen 32. Ti Makak gen fanm la, non sèlman l gen fanm la, l ap antre nan lakou pou l bagay, li gen moun k ap prepare manje pou li kòm gran sitwayen, bon sitwayen. Sa w konprann? Mete tout moun deyò, epi kraze kay moun, manje moun, touye polisye nou yo, asasinen polisye nou yo, ou konprann? Donk se pou, mwen m poko janm konnen yo asasinen yon polisye depi yo pa polisye gang pou m dòmi byen. Sa pa janm fè m byen ditou, ditou, ditou. E pi medam, mesye, madanm sa a, dènye moman yo la a, yo gen yon nan chofè moto ki toujou ap tou sou, soti a sòlda ti makak, ap woule a ti makak, sot woule a sòlda ti makak, kòmsi se ryen netè. Yo vin ouvè machandiz yo menm jan vin ranse nan figi moun menm jan. Sipòtè sa w ye sipòtè gang, kolaboratè gang, ke konn fè antèn pou gang, k ap rele w èske w wè lapolis tèl kote, kòman w wè anba a ye avan nou desann.